Medam e mesye, zanmi fanatik TV lakay Haïti.com yo, ankò yon fwa nou kontan rejwenn ou e nan nouvèl videyo sa nou pote pou ou, kòmanse bat bravo, kòmanse selebre, kòmanse fè fèt medam e mesye, lapolis rive sou chèf gangan ti makak medam e mesye. Anpil anpil anpil kouri nan la repiblik sa ou pa ta panse a medam di mesye li rive ebyen la polis arive mete domi nan zye yon fre ti makak medam di mesye operasyon nan la boule 12 operasyon degripe ti makak operasyon fini avek dosye ti makak la la polis sèmante ebyen mwa sa pap fini pou yo pa jwenn rezilta avek kesyon ti makak sa ebyen ki sot fek e doke asasine E donk 3 a 4 polisye la medam e mesye, anben lapolis ki sot fon lòt pote boure sou ti makak la, nou pa bezwen diw ki rèl ki gen nan baz sa, paske lapolis mete bal sou yon frè ti makak, misye mòtèlman blese, nou bat bravo pou lapolis, se kontantman ki gen nan peyi a, ti makak ap touye polisye, lapolis menm pap neglije mete bal sou sòlda ti makak yo, Paske, Frantz Elbé li menm, aprè derespektan sa yo k ap fèt la a, misye sèmante, donk kesyon ensekirite a, l ap kenbe l darachpye, l ap frape jiskaske li jwenn rezilta. Enben nan videyo sa a, medam e mesye, m pral envite w gen detay tou, enben sou zak malonèt sa a, sou atak sa a ke bandi nan baz Gran Grif anndan komin Savyen, depatman Latibonit, medam e mesye, enben kote yo arive mete. Dife nan sou komisarya ti rivyè a, enben nèg savyen yo la aprè yo fin fè pewòl yè lendi a, fin simen lajan nan bous chak grenn gang ki anndan donk baz sa chak grenn bandi ki anndan baz sa a, enben jodi a la nèg yo arive anvayi sou komisarya ti rivyè a e nèg yo mete dife nan sou komisarya a, yo pran tout sa yo jwenn anndan, gen plizyè polisye ki viktim medam ti mesye. Bagay la dejenere, bagay la grav nan peyi dayiti, jodi a la se bandi kap fè e defè, se bandi kap koupe rache, se bandi enben kap dirije peyi sa, peyi a pa gen leta, leta yo la se kòmsi yo pat la, e yo menm ankò ki nan konfyolo ak gang yo se youn nan rezon ki fè nèg yo pwisan konsa, m pral envite w gen detay nan videyo sa medam e mesye rete konekte nap tounen. Bandi ak zam ki fè pati de baz Grangif Yo mete dife nan komisarya Tivè Latibonit la, zak sa li pase nan sware madi 11 avril 2023, atoufè yo, yo pote tou sa yo jwenn anndan komisarya, yo pote ale egalman nan yon biznis ki te tou prè komisari tou prè komisarya Tivè Latibonit la, nap raple pou zanmi yo, polisye ki yo menm te afekte nan komisarya Ti Latibonit la yo te abandone l depi 26 janvye 2023 swit atak bandi yo yo te fè sou komisarya sa. Epi lòt enfòmasyon, nan nòt ki date 10 avril, responsab udmo Senmak yo yo ki gen nan tèt li enspektè Jephté Desunor li mande ak tout polisye udmo pou rann yo nan komisarya Pon Sonde ki se nouvèl baz yo. Donk nòt sa a enspektè a fè konnen mezi sa a ebyen li adopte jiska nouvèl òd antouka nou pa konnen eske pral gen strateji pou kapab kwape bandi savyen yo puiske gen anpil moun ki kòmanse ap poze tèt yo kesyon nan kisa yo pral lage santre vil senmak puiske si udmo pral deplase prale nan komisarya patchwal ki twouvel nan pon sonde sou wout nasyonal nimewo 1 an a mwens pase 2 semèn fèt patwonal vil senmak 25 avril ki pral vini la. Genyen komisè gouvènman pakè Sènak la, Mètre Venson François, akonpanye ak plizyè polisye ki afekte a sèvis sekirite l, ki ap efektif chak swa nan vil la 2 patwouy. Anpil nan pandan patwouy sa yo, chèf pakè a donk li fè konnen yo deja mete lapat sou anviwon 6 prezime bandi, pami yo yon antèn baz Ti Grif. Donk ki se yon chofè moto taksi. Donk lapolis mete lapat sou endividi sa. Donk genyen egalman youn nan manm baz 7 segond yo ki retwouve yo anndan santre vil Senmaki se Mercius Bertony. Donk tout mesye sa yo enben yo jwenn arestasyon yo e pandan arestasyon sa Guerrier enben lapolis li jwenn yon 9 milimèt ak plizyè katouch. Donk endividi sa yo pou kounye a yap reponn kesyon sèvis envestigasyon. Komisarya Senmak. Bergens Inosan se non jèn gason sa a ki sòti nan Bofò ki tou prè Jan Leni. Bandi ak zam ki se baz gang lit yo, yo touye lendi ki sot pase a sou wout nasyonal nimewo 1 an. Jèn gason sa a li te sou yon motosiklèt atoufè yo ki yo menm te okipe wout nasyonal nimewo 1. Nou espere ke udmo yo ki pral deplase a donk pral gen yon redi ki pral bay avèk bandi sa yo ebyen bandi yo ki tap tire pa si pa la ebyen nan tout direksyon ebyen yo ta pral etèn souf de vi jèn gason sa epi blese plizyè lòt manm nan popilasyon sivil la nap sinyale blende pnh la donk ki abitye kanpe nan kafou pèy li pat nan espas sa pandan Ebyen bandi yo yo te okipe wout nasyonal la lendi ki sot pase la. Antouka jodi a se mèkredi e jeneralman ke bandi yo yo toujou sòti sou wout nasyonal la al fè resèt. Donk nou pa konnen eske lapolis pral pran de dispozisyon pou kapab kontre kare bandi ak zam yo. Ki jan vil la reveye? Eske bandi yo rete nan vil la? Yo kontinye ap tire? Oubyen kòman kòman popilasyon reyaji apre sa k pase a? Alò fò n di w ke Pyè Renèl, ansyen atrè manm baz Gran Grif yo, yo pa baze yo anndan bouk Ti Rivyè Latibonit, yo a kèlke, n ta di kilomèt, donk èske n kapab di ke de kilomèt puiske distans ke yo retwouve yo nan lokalite Savyen ki se baz yo pratikman ki anndan, donk si w pase sou wout nasyonal nimewo 1 an akote de komisarya Patchwal la, donk ou kapab pase la a, donk sa n rele wout kolonyal la se pratikman se youn nan wout ke yo itilize. Metan lò yo rantre anndan bouk ti rivyè Latibonit yo a kèlke minit yo m ta di ke de bouk la avèk baz yo kote yo donk lè lòske yo fin fè zak malonèt sa yo yo tou kite santre bouk la donk sa rive ke petèt yo gen antèn anndan bouk la men pa bliye ke Pyè Renèl Donk komisarya Trivè Latibonit li te abandone. Moun yo dans un premye tan yo te fè sa rele de barikad, mete de gwo pil tè donk pou te anpeche bandi yo ebyen vin fè lapli e lebotan nan bouk Trivè Latibonit. Malerezman donk o gen absans otorite nan bouk Trivè Latibonit sa ki eksplike ke ebyen moun yo petèt yo pa kapab kenbe e gen anpil nan yo tou ki abandone bouk Trivè Latibonit. Gen nan yo ki pran refij di kote de Vèrèt, di kote de Sen Mak, gen anpil nan yo se la yo oblije vin pran refij yo, piske nou te konstate lòske te gen distribisyon de manje ki t ap fèt nan Kòsè Night Club de Sen Mak, de anpil moun ki te sòti ti rivyè Latibonit e malerezman anpil nan yo te eksplike donk yo oblije rete nan santre vil Sen Mak piske ti rivyè Latibonit se yon kote ki pratikman ta lage pou kont li apa de moun ki chwazi enben yo brave danje a pou rete nan santre vil ti rivyè Latibonit. Piske pa genyen polisye, paske pa bliye ke lòske pa genyen sa rele de chèf e anndan on vil, enben se pratikman son vil ki lage pou kont li. Nou remake tou e sè dènye tan ke n fè konsta, anpil nan jij de pè yo, donk nou remake yo se Senmak ke nou remake prezans yo, yo pa vreman genyen de jij de pè ki ap fè. ki ap fè travay yo nan bouk Ti Velatriye. Donk se yon popilasyon, Pyè Renèl, tankou w poze kesyon, ki pratikman lage pou kont li, piske yo pa gen de moun ki ap mande yo ki sa yo pote pou vann, piske se bandi yo chak fwa. Yo pa bliye ke bandi yo, centre de ravitaillement yo se wout nasyonal nimewo 1 an e an menm tan tou di kote de Lyankou, men sè dènye tan e popilasyon Lyankou 3 a ki pran responsablite yo, donk ki sètènman yo pa vle ke bandi yo kontinye ap anpeche yo dòmi. Donk yo pran responsabilite se ki fè ke gen anpil nan bandi sa yo enben ki vale ak de nesans yo chak fwa ke manm de popilasyon Lyankou a yo konstate yon enkoni ou pa genyen yon pyès ki kapab idantifye w yo pase w a lenfinitif se ki fè ke gen anpil nan yo ki pèdi lavi yo mentnan dezyèm se te premye kote yo te konn itilize se wout nasyonal la men malerezman sètèn fwa ke blende ki afekte ou di mwen ki toujou sou wout nasyonal nimewo 1 an di kote de Kafou Pèy sètèn fwa yo deplase. Mentnan, nou pral gade Pyè Renèl nan jou ki pral vini la puiske gon nòt ki sòti bò kote enspektè divizyonè oubyen responsab udmo Senmak la ki mande tout polisye, ebyen nou pral gade tou puiske anpil nan polisye yo se te pratikman se nan sèvis imigrasyon yo te rete. Donk eske yo pral deplase pwiske yo mande yo donk pou yo rann yo di kote de Ponsonde? Eske de se de strateji ki pral adopte pou kontrekare bandi yo? Nou pou nou poko kapab avanse sou pwen sa a Pierre Renel men nap tann ki sa ki pral pase nan jou ki pral vini la.